Bonjou, bonswa, mwen salye laprès pale, ekri e televize, medya an liy yo. Dorival Resiklaj son sansenkantèn de jèn k ap resikle de dechè plastik, transfòme yo an matyè itil. Vizyon nou nan Komite Staf Dorival Resiklaj Dèlma 24 se pataje ide a nan 10 depatman peyi Dayiti pou nou sansibilize plis jèn avèk travay ke n ap fè osen de lakominote ayisyèn. N ap mache sou fatra. N ap bwè sou fatra, n ap fè politik sou fatra e pafwa sa yo nou itilize nou di ki se fatra yo pou nou menm nan komite staf Dorival Resiklaj kote n ap obsève travay ke nou fè maten an avèk dechè plastik yo, nou sètifye ke yo pa fatra paske nou kapab resikle dè dechè plastik transfòme yo an matyè itil. Donk yon bèl travay konsa depi kilè nou antame li e ki kote ide sa soti? Dorival Resiklay gen 6 ane kote n ap resikle de dechè plastik transfòme yo an matyè itil. Kibò travay sa a soti paske m chonje lè m t ap antre Darabon, Provo ke m obsève. plizyè fwa o kot divwa nou wè lòt peyi yo bèl yo pwòp poukisa nou menm an ayiti nou wè se sou fatra ke nap mache patou tout 10 depatman peyi dayiti sal a fatra se pou tèt sa nou tèmine ti klasik nou nou wè pa gen travay nou chwazi antre nan travay sa kote ke nap resikle de dechè plastik transfòme yo an matyè itil kote nap obsève valiz ke nou fè avèk chache dlo. nan atelye a, kote ke nou fè bale, bale sa yo li kapab ba ou jiska 1 an si w ap itilize l, w ap bale kay avè l, si w ap bale kay avè l, e si w ap bale lari avè l, li gen dwa ba ou 6 mwa. Nou gen panye rad sal oubyen panye ou kapab mete fatra ladan l tou, se avèk menm dechè plastik sa yo nou transfòme yo, nou fè baraj sa yo. E ankò tou nou gen rido ke nou fè avèk pou restoran, pou klèb, ok. E ankò, dechè plastik yo, pa bliye yon dechè plastik li pran on syèk pou l degrade. An menm tan tou, nou menm nan komite Staff Dorival Recyclage, n ap travay sou on pwojè kote nou kapab fè gaz avèt dechè plastik yo. An menm tan tou, n ap travay avèt menm pwojè a tou sou swivi pou nou kapab fè blòk avèt dechè plastik yo. Se rèv nou, se vizyon nou nan Dorival Recyclage pou nou sansibilize plis jèn nan travay ke nap fè a nan tout 10 departeman peyi Dayiti. Ou di yon bagay ki fò la wi ou di nou pral fè gaz avèk dechè ou ka ba nou yon ti eksplikasyon gen moun ki ta renmen konnen. Moun ki ta renmen konnen de aksyon de gaz la ke nou gen anpil mank de materyèl ke nou gen bezwen pou nou kapab Kontinye vanse avèk travay la paske nou deja prèske tèmine avèk premye obstak la. Kounye a nou pral travay sou pwodui a pou nou fè gaz avèk dechè plastik yo. Gaz ke n ap fè yo se gaz pwopàn, se gazolin avèk dizèl avèk menm dechè fatra yo, plastik yo ke nou pral fè avèk menm dechè plastik yo ankò tou nou pral fè blòk avè yo avèk bidon plastik yo. N ap ranmase tout fatra yo nèt pou nou kapab fè. panye, bale, rido, nou pral pase lòt swivi pwosesis lan pou nou fè gaz avèk bidon plastik yo. Nou konstate avèk dechè plastik lan, panye, rido, valiz, men ou pale de gaz, kawoubouyon an menm, kijan sa fèt? Kisa pral fèt? Eksperyans lan fèt deja tou. Esperyans la fèt avèk komite staf Dorival Resiklaj a Plastik men nou poko fòme lòt jèn avèk gaz la. Men nou fè gaz la menm? Wi nou fè gaz la avèl menm. Eske sa rive nou itilize gaz sa? Wi nou itilize l, nou mete l nan jeneratris pa nou avan. Li mache nòmalman? Nòmalman li mache. E sa fè nou fè plizyè kòmand, moun ki gen volonte ki vle sipòte komite a pou nou kapab gen tout materyèl yo ke nou gen bezwen an. Kisa n ap bezwen pou sa fèt menm? Premyèman sa n ap gen bezwen, n ap bezwen yon pikòp avèk yon. plis pou nou kapab kontinye ranmase dechè plastik yo avèk kawotchou yo nan lari an. Se premye etap la lè nou fin ranmase dechè plastik yo. Dezyèm etap la ke nou gen plis jeneratris pou nou ta genyen tou, an menm tan tou pou nou ta genyen de sòt de gwo gwo gwo doum ke pou nou voye achte aletranje pou nou kapab lè nou fin fè gaz la pou nou kapab konsève gaz la. nan doum nan ok e nou gen lòt aparèy ke nou gen bezwen e sa fè nou lanse SOS la avèt maten an avèt laprès pale ekri e televize pou nou kapab kontinye vanse avèk travay la nan tout lòt 10 depatman peyi dayiti. Nan moman sa a Dorival di nou nan pa ki mwayen ou rive rekipere dechè yo nan lari a? Bon jouska prezan nou nan 4 depatman, Gonayiv, Senmak, Okap, Jeremi, Ansavo, Se chachè ke nou achte epi nou ofri avèk gwoup jèn yo pou yo kapab al ranmase dechè plastik yo pou nou menm Dèlma 24. Nou Kafou nou ranmase yo, nou ranmase yo Petyonvil, nou ranmase yo Dèlma, nou ranmase yo Taba pou nou ka obsève maten an tout travay ke n ap fè a pou nou vin avè yo nan atelye a ke kawotchou ke n ap obsève tou nan atelye a pou nou fè chèz avè yo, pou nou fè tab avè yo tou. Men yon panye konsa konbyen tan li pran pou fèt? Bon, pou nou menm nan Komite Staf Dori Vale Resiklay ki sou son dè pwofesè, li kapab reyalize pandan 3 jou. Ok, men nou kapab reyalize plis ke 2 douzèn bale pandan yon jounen. Men nou wè bale sa yo, lame, moun k ap travay nan lameri yo, se yo menm yo itilize. Eske sa pa ko rive w jwenn yon òf de meri yo ki pou ta fè w fè yon 2 douzèn bale pou w te vann yo? Nou gen yon doum epi nou gen kelke lot materyel ke nou gen epi nou gen kek tub epi nou pran yo nou mete yo nan doum nan avek tub lan epi nou reyalizel pou nou kapab fè gaz avek bidon plastik la gazolin e dizel pou blok la li menm se fatra sa yo ke nou pran nou moulen lè nou fin moulen. epi materyèl ki pou moulen l nan li fin moulen l apre sa nou fè fòm nan nou fè baz la an menm tan tou gon lòt materyèl ki pou baw fòm blòk la pou reyalize blòk la avèk dechè plastik ok se stil blòk sa yo e ankò tou avèk adoken yo tou ke nou kapab fè avèk dechè plastik adoken nou konn wè nan lari yo wi men kòman ou ka itilize li èske wap kapab itilize l menm jan yo itilize l nan lari an oubyen se yon bagay kap la pou yon bèlte. Li pi siperyè pase sa ki nan lari yo. Sa k fè nou di sa? An Afrik di Sid, ou gen 85 pousan dechè plastik k ap resikle chak jou. Ou gen Kanada, ou gen 56 pousan dechè plastik k ap resikle chak jou. Ou gen Lèzetazini, 25 pousan dechè plastik k ap resikle chak jou. Ou gen an Repiblik Dominiken, 15 pousan dechè plastik k ap resikle chak jou. Poukwa pa an Ayiti nou pa gen 15 pousan jèn k ap resikle dechè plastik chak jou? Se paske nou pa gen dirijan, nou pa gen moun k ap panse pou nou. E sa fè nou felisite laprès pale, ekri, televize, medya an liy yo ki ba nou feu vert pou lemond antye wè travay ke n ap fè maten an osè de la kominote ayisyèn. Paske jounen jodi a revandikasyon nou li pa zam, li pa kouto, li pa manchèt, se pa vyolans n ap preche e sa fè nou menm nan komite staf Dorival Recyclage nou pa jwenn sipò pou nou vanse avèk nan travay sa a nan tout lòt 10 depatman peyi Dayiti. Lè n ap gade kalite travay nou fè Antanke jèn nou chwazi pa al pran zam, èske pa janm genyen otorite yo ki chèche wè avè nou, ki rele nou lè y ap gade videyo sa yo? Konsyans yo pa touche, yo pa rele nou? Bon, nou toujou prè pou nou chita pale, dyaloge avèk tout moun. Men, lè nou chita pale avè yo, se tankou pase nan zòrèy goch. Gouye nan zòrèy dwat. Paske m pa kenbe anyen nan tèt mwen de sa yo di a, paske m pa kalifye moun sa yo kòm moun k ap panse pou lajenès, k ap fè travay ki pozitif. Paske nou menm se pa vyolans n ap preche, sa fè nou lanse maten a avèk tout sitwayen pèzib ki gen volonte, ki kapab fè nou jwenn yon machin pou pi fasilite pou n al ranmase dechè plastik yo e kawotchou yo. Li t ap enpòtan pou nou anpil, paske nou gen bezwen yon siklis tou pou nou ranmase. Dechè plastik yo, kawoutchou yo ke n ap obsève nan atelye a la. Ok. Kawoutchou yo ke n ap obsève nan atelye a la. Men kawoutchou sa yo, sa nou fè avè yo? Kawoutchou sa yo ke nou fè tab avè yo, nou fè chèz avè yo, nou ranmase yo, nou transpòte yo nan atelye a. Li trè difisil lè n ap travèse nan lòt depateman. Tankou lè w ap antre Okap, Wanament, Jeremi, ou konn li nan premye seksyon kominal, dezyèm seksyon kominal wap antre pou al fè travay la, lè w gade ou wè e pa nan vil la wap antre se toujou difisil pou nou avèk tout materyèl sa yo pou n ap mache nan vil lan men si nou te gen yon siklis, nou te gen yon pikòp pou pi fasilite travay la ta va yon ti jan pi fasil pou nou pou nou avanse epi pou nou reyalize pwojè ke nou pral gen pou mwa jen an se fè gaz avèk dechè plastik avèk fatra a pou nou fè blòk avèl tou. Alò kòman nou santi nou o zye de la sosyete lòske nou wè nap ranmase e fatra nan lari pou nou? Nou santi nou fyè paske lè nal kot divuar, nale an repiblik dominiken, nale brezil, nou toujou wè peyi sa yo pwòp men poukisa nou menm an ayiti nou pa kapab kenbe peyi nou pwòp? E gen jèn ki gen volonte ki toujou prè nou pa bezwen al nan pwogram xyz. vwayaje non paske nou menm nou gen anpil pòtinite nou gen anpil travay ki pozitif nou ka fè nou ka viv nan peyi nou pa gen pi bon kote jiska prezan se an ayiti nou wèl ye paske bèl kokoye bèl bannann bèl fig tout bon moun yo menm konsidere ayiti kòm yon fanm ki vyèj jiska prezan paske tout sa w gen bezwen la an ayiti ou jwenn li e sèlman pa gen ankadreman pou jèn yo pa gen moun k ap panse pou jèn yo Ou di kawoutchou sa yo nou fè chèz, nou fè tab avè yo. Ou fè eksperyans lan deja? Ou fè l deja? O, plizyè fwa, plizyè fwa. Sa fè w pa vin obsève maten yo jwenn youn la, nou travay sou kòmand paske nou konnen nou pa yon antrepriz vrèman vre ki gen mwayen de finansman, men nou toujou jwenn moun ki plase kòmand, nou remèt yo aprè uit jou pou nou kapab kontinye sansibilize jèn yo avèk travay ke n ap fè nan tout depatman peyi Dayiti. Eske w pa jwenn nan sektè boujwa a, ou pa jwenn oken boujwa ki kontakte w pa rapò a travay sa ou fè a? Ayiti pa gen boujwa non, Ayiti gen komèsant, m pa kalifye moun sa yo kòm boujwa. Kisa k yon boujwa? Yon boujwa la pou kreye anplwa, ou gen la diri latibonit ki pa mache ankò, ou gen la leogàn, kleren ki pa valide ankò, m pa kalifye, se enpòte yo enpòte yo, nou menm nou ekspòte, nou pa voye bay lòt peyi. E achte nou achte nan lòt peyi pou nou vin pa kalifye moun sa yo kòm boujwa. Ou gen machin an Ayiti, Ayiti pa fè machin vrèman vre, men se achte nou achte aletranje pou nou vin revann Ayiti. Mwen m kalifye moun sa yo kòm komèsan, men Ayiti pa gen boujwa. Eske w panse ke pa rapò avèk travay sa wap fè a, ou sot di tou nou pa bezwen zam nou sèlman bezwen materyèl pou nou travay, eske w panse dirijan nou yo ki pa deside ba nou materyèl, eske w panse si se yon lòt bagay ou te bezwen tap ba ou l? Kòrèk, san pou san, san pou san pozitif. Paske men menm m toujou di m kalifye moun sa yo kòm san sal, sangwen, kochon, manfouben. M pa kalifye leta a, peyi m kòm anyen. Se kòm krache epi pile anba tou. M pa kalifye moun sa yo kòm moun menm menm menm. Kisa sa di w lè nou wè gen de dirijan politik ki konn ap itilize kawotchou sa yo fè ti mesye yo boule pou yo epi ou menm gade bèl travay ou chwazi fè avè yo? Ah trè bèl kesyon, kisa, kijanm wèl, mwen menm m te gon paran ki tal peye lekòl pou mwen, ki metem nan etap, yo gon rezilta ke yap tann jounen jodia nan menm, mwen menm m wè lajan ke yo te peyem pa nan liy sa yo te metem, mwen menm m chwazi rete nan liy ke ki bon pou nou an e lòt jèn ki gen volonte ki vle vini nan travay la ke nou prè pou nou akeyi yo pou nal fòme nan tout depateman, paske moun nan gen dwa itilizel nan sans pal. pou li menm li bon pou li mwen menm m itilize l nan sans ke mwen wè ke lòt peyi ap fè yon pakèt bann si bèl travay avè yo. Dorival resiklaj nou gon nimewo telefòn si gen yon moun kap gade nou la ki ta renmen kontakte nou ki ta bezwen pran panye rido valiz kèlkonk. Yon nimewo telefòn ou kapab kontakte komite staf Dorival resiklaj òganizasyon asosyasyon ki bezwen yon seminè kèlkeswa nan departeman peyi dayiti yo ye. ke wap gen bezwen 10 branch pou reyalize yon rido kote ke nou fè avèk dechè plastik ok lò ke ou tèmine rido a sa se fòm rido a ke nap obsève nan atelye a maten an sa se yon rido ke pou klèb pou restoran e an menm tan tou wap gen bezwen 50 bidon plastik pou reyalize yon bale pipèt avèk dechè plastik. E w ap gen bezwen yon 125 chachè dlo pou reyalize yon valiz ke n ap obsève maten an. Se poutèt sa nou wè li enpòtan avèk tout dechè plastik sa yo k ap sal lari a, ki sot kanalizasyon yo, paske lè nou gade Pòtay Leyogàn nou toujou wè estiwofòm sa yo avèk dechè plastik sa yo ki koz kanalizasyon bouche.